Lapolis nasyonal ap frape san kanpe nan baz gang Izo. Nou raple nou dènyeman la misye tap ouvè kòt mwen m di nou bwa kale a bay nèg yo pwoblèm. Medam, matmwazèl e mesye ha ha ha sal genyen lap woule kòl dèyè bout mi an konsa tankou cheni k pran nan nich foumi an. Se pou w parèt tout kò w Parèt tout kòw jan nou gen pou parèt Falou, divèsyon wap fè? Hehehehe ala traka pou lave kay tè papa nan peyi sa. Frè e sè byeneme gadon lòt vide non e mi an wap tire? Hehehehe non e dim eske se mi an wap tire? Se pou parèt tout kòw jan w pwisan? Sa boul mikwòb la genyen l pè li pè lapolis konsa? Premye mikwòb m wè k pran pòz li pè parèt Falou ret dèmi fè divèsyon fè makak Ki koze sa E frè se sè byeneme sa k bèl nan istwa sè ke ajan pnh yo keyi on sòlda mesye avèk on M4 Hahaha Oh King Wad se lè m ap tire wòch sou mango an deyò. Wap se la map keyi kachiman ak wòch pèp ayisyen lè ti zwezo ap manje kachiman mi sou pye epi wòch rès moso kachiman an dekole nan bòk la epil fè pòk atè yal gaye ou pa fouti manjel ankò se konsaw lapolis keyi sòlda izo avèk yon M4 anlè. Oh my God la police mwah I love you so much kontinye frape epi nap tann nou pa bezwen wè okenn imaj degaje w netwaye nap tann bilan sèlman nou kwè nan ou e n kanpe dèyè w menm si w pa wè nou la manchèt nou la nap siveye nou an silans nenpòt ti grenn ki ta kouri nap sèvi ansanm ak yo Sa a, m pa kache di w, nou pwomèt ou l. Ay papi! I dou! Gadon bwa kale mesye! Medam, matmwazèl e mesye moun Okap, fè de kabès. Maten an byen bonè, de endividi ki abiye yo byen serye, an flannè, yo monte moto yo gen zam nan men yo, kisa yo ap mache fè nan bouk Okap, rale zam, friz moun, pou vòlè afè moun. Popilasyon an ki angaje l nan operasyon bwa kale ki mache ansanm avèk tout manchèt li pandan mesye yo ap friz moun pèp ayisyen pou yo vòlè zafè kretyen vivan mesye yo se tande yo tande yon bagay fè wing sa w tande a bwa kale nèg yo pa menm gentan desann sou moto a yo ba yo wach manman epi sa w tande a Pèp la voye w ale jwenn bawon. Rale chèz ou, m pral ba ou detay. Sa pi rèd pase mirak! Medam, matmwazèl e mesye, baz Gran Grif ki nan Savyen kidnape yon gwoup moun depi divès jou. Ebyen, gen moun yo boule, yo pa ba yo manje, yo maltrete yo. Pami gwoup moun sa yo, pèp ayisyen, gen yon tifi ki gen 15 lane ladan. Oh oh pandan mesye yo ap fete ou pral sezi tande sak pase wi tout otaj yo al fè wout yo Bondye mete yo deyò medam matmwazèl e mesye lapolis nasyonal pandan dènye moman yo la a pran dispozisyon fwa sa a yo deside pou tout bon sa ki rele vilaj de Dye a fòk yo fini ansanm avèl nan jou kap vini yo la nou gen poun kanpe sou bisantnè a nap gade pwent lanmè a anba rale chèz ou m pral ba ou detay. Ebyen fòk mwen di w dcpj arive mete anba kòd 2 fanm medam sa yo kiyès yo ye silvouplè yo se anplwaye sogebank medam sa yo ki vòlè yon total de 132 mil dola ameriken sou kont kliyan yo pèp ayisyen rale chèz ou nou pral ba ou koze nan grandans popilasyon an fè bwa kale sou 2 bandi pèp ayisyen koze yo anpil rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi info paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske w like Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te. Grann mwen konstwi yon pon sèl li menm ki ka pase sou li mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se fil areye ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w, Fouco. Moun okap fè dekabès pèp ayisyen. Ebyen nou felisite moun okap pou gwo aksyon sa. Nou bat bravo paske nou wè yo kanpe pou yo defann tèt yo fwa sa pa gen plenyen pa gen ret chita tann lapolis paske lapolis sa tout pwoblèm ni deja. li pa ta ka pran pwoblèm pa nou mete sou do l. Wi yo la pou soutni nou, men pèp ayisyen, premye moun ki la pou bay sekirite se nou menm e nou k pou bay tèt nou sekirite puiske nou konnen sitiyasyon an difisil pandan dènye moman yo la. Genyen 2 endividi nan Okap, medam, matmwazèl e mesye. Endividi sa yo Kisa yo fè se rale zam pran sa moun pote friz moun men lè yon moun rale zam sou ou swa pou ba li bous swa pou ba li telefòn swa pou ba li valiz etc si wap fè tèt di li kapab menm tire ou li pran valiz la lale. Imedyatman yon moun chwazi kenbe yon zam ilegal pou touye moun ou mèt tou konnen depi jou a ou tou siyen pou yo touye ou tou son bagay ki osi senp ke sa. Yon polisye ki la pou l sekirize epi l al rantre nan dosye louch l al touye inosan ou mèt tou konnen ou tou ekri sou tèt ou yo ap tire w tou. On bagay ki osi senp pase ki frap par l'épée perira par les memes pe pèp ayisyen jan granmoun yo renmen di l. Ti mesye sa yo ki gen zam nan men yo yo sou moto yo ap mache friz vòlè zafè moun men lè madichon nan deyò pèp ayisyen s on bagay ekstrawòdinè. Ou ka sezi wè, ou manje pistach pou gen bann epi kou fanm nan vini ou gen dyare, lè w gen madichon dèyè w, lè devenn nan dèyè w. Atò, pandan dènye moman yo la, gon operasyon bwa kale ki pa jwe, depi l kwaze ansanm avè w se wach manman, tou voye w al jwenn bawon. Mesye yo soti byen serye, abiye yo byen chèlbè medam matmwazèl se mesye, yo pran lari, sa yo al fè, yo pral friz moun. Lè mesye yo rive zòn kafou abatwa, mesye yo ap friz moun nan lari a frèzesè byeneme. Sanzatann, sanzatann pèp ayisyen, on gwoup moun anvayi yo. Yo pa konn kote moun sa yo te. Se sak bèl nan operasyon bwa kale a. Ou pa konn kote moun yo te, se reto reto wè yo vrrrou, yo kouvri w. E depi yo kouvri w tout nanm ou vole sou ou bliye kote detant lan ye pou apiye pou tire. E la l di a. Nou sonje dènyeman gon operasyon ki fèt nan fouch a bandi ap vole pase nan fenèt depan lè yo ap pran bandi. Se kòm si jan moun yo anvayi kote bandi yo ye a pèp ayisyen se sou pwent pye yo mache. Se sak gen nan bwa kale. Le yo anvayi ou pa konnen. Le bwa kale nan men ou pa konnen. Le po bwa chape nan men ou pa konnen. I just rete l kale. Ou ap pose tet ou kesyon ki le po a gentan sot sou li. Ou pa ka ou pa ka konprann ou pa ka we. Pandan mesye yo ap friz moun pèp ayisyen popilasyon an debake Jan pastè manchèt te di l, mete manchèt ou sou bò goch, epi lè w ap rale l ou tou rale l a men dwat la wing! yon sèl rale, ebyen se konsa popilasyon an wing! li fon sèl rale, mesye yo tou chita sou moto a pèp ayisyen menm tire yo pa gen tan tire yon katouch sa w tande a e manchèt k ap tonbe, m di w manchèt k ap tonbe apre sa yo limen dife frè se sè byen eme, yo prepare founo pou mesye yo, yo griye yo a 1500 degre sèlsiyis, epi yo voye yo bay baron, medam matmwazèl e mesye. Imaj yo chokan, dezole nou pap ka poste yo la men si tout fwa ou bezwen wè l, wap jwenn yon link telegram nan deskripsyon an, wap kapab wè pèp ayisyen. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl, medam matmwazèl e mesye nap rantre nan departeman latibonit peyi a ki sa ki pase se ke gon mirak ki fèt monchè sa son mirak ekstra òdinè bandi nan baz gran grif nan jou pase yo kidnape yon group moun Moun kap pase sou wout la, kap rantre nan nò. Kidnapè yo kidnapè moun sa yo pa bliye dènyeman, gon kantite moun yo kidnapè, yo pa bay moun yo manje, yo pa ba yo dlo, moun yo mouri pèp ayisyen yo pran yo yo al lage yo nan ti rivyè, latibonit. Yo lage yo nan simityè ki tou pre yo a, ay moun yo mouri, yo pa ka reziste yo fè plizyè jou grangou, granmoun pèp ayisyen. Donk kounya la, lè ke mwen menm m gen chans kwaze ansanm avèk kriminèl sa m pral arete l mennen l lapolis, pa gen le chwa se bwa kale m ap ba li, bay fè m soufri twòp, e vre? Arete l mennen bay lapolis pou al fè kisa? Pou al fè kisa? Moun mwen l vin touye l ap leve l? Depi w, depi ou pran desizyon pou touye moun ou mèt konnen Se moun kap touye w tou, yon bagay ki osi senp. Ou mèt met sa nan tèt ou se klè pèp ayisyen. Ki frap pa rlepe, pe rira pa rlepe. Ou pran desizyon pou kidnape moun, pou maltrete moun, yo ap maltrete w tou, wap mouri nan menm kondisyon an. Menm nan labib li di l. E letènèl menm ale pi lwen l fè konprann ke Li padone peche men wap peye konsekans lan kanmenm. Ebyen medam matmwazèl se mesye, mesye sa yo ki kidnape yon gwoup moun. Yo mete moun yo nan yon kay. Yè jedi a nan aswè te genyen yon fèt ki tap fèt nan baz la. Youn nan yo tap fete. Bon tout al nan djaze, sak sou, ou konnen yo sot vòlè yo gen lajan nan men yo ap fete. Ebyen pandan yo ap fete pèp ayisyen. Moun yo ki te fèmen yon kote, tout nèg leve yo al nan fèt, ebyen moun sa yo, yo tou lage pye yo, gen ti granmoun, gen moun ki temwanye ki fè konnen yo maltrete yo, gen yo vide kawotchou sou yo pèp ayisyen yo boule yo. Donk aktyèlman la a, yo ap pran swen grasa Dye, e pami moun sa yo yo te kidnape, te gen yon ti fi, donk pèp ayisyen yo rantre lakay yo pandan bandi yo t ap fete. Donk sa s on gwo gwo mirak, paske nou konnen sitiyasyon an difisil, pou jan ke popilasyon an ap mache sou bandi yo, Donk, lè w tande bandi yo pran yon gwoup moun, monchè m pa kache di w, yo fè yo peye. Men nou menm popilasyon an, nou pa genyen pou ke nou lache bay, se toujou kenbe mouvman an, paske, menm jan l di nan labib, reziste ak dyab la, l ap rive kouri pou ou. Donk, nou se de sitwayen pezib, nou gen dwa a la sekirite, dwa a la sante, dwa a lavi. Donk bandi paka ap pran pye sou nou fòn kase mete nan bòl bandi yo ba yo sa yo merite mete yo kote yo sipoze ye osi senp ke sa donk medam matmwazèl e mesye jan ke moun yo arive libere sa fèm raplem yon ti istwa yon ti granmoun ki te ret bò lakay la epi gon jou li tap esplike nou sa ki te rive l, kòman l te delivre, bon, li pa t timoun piti tou, se sa l te fè nou konnen. Ebyen, sa ki pase, frèzesè, pandan li t ap travèse pou l antre Limon, sa vle di sou fontyè ant Ayiti ansanm avèk Repiblik Dominikèn, lè l rive nan yon zòn ki rele Twa Ma, li te anviwon nevè pral nan dizè diswa. Men li wè si l pran wout la, li pral fè nenpòt 4 a 5 èdtan ap mache, sa ka rive l kwaze avèk move je nan wout la, li di l pap pran wout la lè sa, prefere l tcheke sou wout li yon bon samariten, epi la dòmi lakay li, epi lè l fè 3 zè di maten la leve pou l fin fè rès chimen an. Ebyen frè e sè byeneme, nevè vre, li wè gen kote lanp limen epi l frape, li rantre l di onè. Epi yo vin ouvri baryè pou li, nan deyò kòman baryè yo fèt, donk tout zòn nan nèt klotire swa ansanm avèk kandelam epi devan kote baryè a ye a gen yon seri de bwa yo kwaze pèp ayisyen. Yo vin ouvri pou li, epi l di men kiyès li ye, men ki kote l prale, epi li wè l on ti jan ta, li bezwen on ti kote pou l dòmi, pou l pase nuit la. Epi gon ti pitit ki te nan kay la, frèz e sè byeneme, yo leve ti pitit la, yo di ti pitit la, al chache on ti kivèt pou l bay granmoun nan, chofe dlo pou l bay granmoun nan pou li lave pye l, pou li ka al kouche. Epi pèp ayisyen, granmoun nan te gen on pantalon long sou li epi bòt li nan pye l, ou konprann. Epi kounya la ti pit la fin chofe dlo a, yo mete yon kantite dlo nan kivèt la, epi granmoun nan mete pye l nan kivèt la epi yo melanje dlo a, epi lè granmoun nan fin mete pye l, epi li touse pye pantalon an. Touse l touse pye pantalon an epi ti pit la chita devan granmoun nan l ap gade, granmoun nan k ap lave pye l. Epi li tèlman gade granmoun nan, granmoun nan kontinye ap regle koze l, li pa di ti pitit lan anyen. Epi li pwoche, li manyen pye granmoun nan. Men pye granmoun nan chaje ansanm avè plim. Epi pandan l ap pase men l nan pye granmoun nan konsa, l fè, O Bondye! Gade mizè m pral pase aswè a. Gade mizè m pral pase aswè a non Bondye! Kounya la granmoun nan di kòman wap pase mizè a mesye a e pa papa w kòm son mesye ki te vin ouvri pou ti granmoun nan li di wi li di ki mizè w pral pase aswè a yap bat ou granmoun nan ap pale avè ti pitit la li di non Pou valè plim ou gen nan pye w kòman m pral fè grate w heheyy pèp ayisyen granmoun nan tou pa di ti pitit lan anyen ankò li tou retire pye l nan dlo a fason li tap tranpe pye l pèp ayisyen paske l mache anpil ou konprann anba pye a dous gon jan lap kite l nan ti dlo a ti konprann kòm ti dlo a cho granmoun nan retire pye l nan dlo l seche pye li. Li mete vye chosèt santi li, li foure bòt la, epi kote yo te di l rantre a l rantre. Men rantre l rantre a l pa rete, granmoun nan soti. Ou konnen, nan zòn an pwovens chaje gon seri de gwo gwo pye bwa, nan lakou a gon pye mango pèp ayisyen, granmoun nan monte pye mango a, li ret anlè a. Lè l pral fè onzè minwi, se gade l gade, moun ap reyini, moun ap reyini, tab ap ranje, men bay si. Si ke granmoun nan ka wè sa, se paske l pa, li gen sou li bay, e pa tout moun ki kapab wè jan de preparasyon sa yo pèp ayisyen. Granmoun nan rete li wè, gon moun ki parèt nan kafou a ki ta w, ki taye banda, ki vin a gwo chodyè, wòb yo, ti sèkèy madoulè yo ap danse, tab ap ranje, gade non gwo festen! Andedan. E lakou a lach anpil ou konnen an pwovens. Gwo lakou ou gen pou leve nan maten ou kòmanse bal a sizè wap fini a setè. Tèlman lakou a anpil. Wap bale devan pòt jiska gran chimen. E pi, lè granmoun nan rive yon moman, onzè edmi pral nan minui pèp ayisyen, kout flach se, Huch! Huch! Huch! Kout flach! Te gen jaden mayi yo ap chèche. Kiyès yo ap chèche? Granmoun nan yo ap chèche wi. Yo pa wè granmoun nan. Ouvè pòt mande ki kote y fè la ki kote granmoun nan te monte pye mango li kache ebyen lè l pral fè twazè pral nan katrè pa bliye kòk ap chante menm si w pa gen mont w ap kapab kontwole lè a granmoun nan desann pye mango lè sa tout moun fin vole al fè wout yo Li desann pye mango l frape pòt, li di mèsi anpil wi, m ale tout moun sezi yo di ok pa gen pwoblèm granmoun nan ranmase pakèt li l ale kote l ta prale pèp ayisyen ebyen se depi lè sa li pran dispozisyon pou l pa mache nan nenpòt lè pèp ayisyen donk. Nou di Bondye mèsi paske moun sa yo ebyen arive jwenn liberasyon yo san se pa lapolis, san se pa bandi yo ki lage yo, donk se pandan yo ap fete pèp ayisyen epi yo lage pye yo, yo rantre lakay yo aktyèlman la a yo ap pran swen. N ap debake nan departeman Grandans, popilasyon an fè gwo gwo kou, medam matmwazèl e mesye nan senkyèm. seksyon kominal komin Pestèl nan Duchiti. Popilasyon an arive depoze lapat sou 2 bandi. Bandi sa yo ki te fè pati de yon gwoup 8 bandi nan jou pase yo lapolis te arete 6 te gen 2 ki te rete anba raje a ou konnen depi popilasyon an pran ou pa gen kesyon men nou bay lapolis bwa kale li. Donk sa w tande a, yo kenbe mesye yo, yo ba yo bwa kale. Aktyèlman la a, 2 sa yo rive kay bawon anvan, pandan 6 lòt yo menm, yo rete nan men lapolis. Ala traka pou lave kay tè! Ou wè gon kafou n ap rive nan peyi a? Bandi gen pou l wè moun sèlman l pete kouri l lage kò l nan bakòp polis. Bandi yo gen pou yo ap kouri yo ap di lapolis sekirize m, pandansetan nan jou pase yo, yo t ap pèsekite lapolis. Mwen trale kreyon make wi. Gon kafou nap rive pèp ayisyen tèlman bandi ap pran bwa kale nan men popilasyon an, yo ap kouri, ou wè lè yo ap chèche fon sak bò yon komisarya yo ap rete. Sensèman, yo ap rete bò yon komisarya. Ay depi yo ta santi gon moun ki mal gade yo ap fwoup yo kouri yo antre nan komisarya. Oh sezi wè sa. Ay jan bagay la ye la imajine w 6 nan men la polis 2 sa popilasyon an pran l tou di yo ok ann tou fin as ann tou fin sa w tande a yo voye yo bay bawon. Toujou nan departeman grandans nan komin ans de no pèp ayisyen nan twazyèm seksyon kominal bochimalèt Lapolis vide atè yon prezime bandi. Bandi sa ki ta soti nan baz 5 segond vin kache nan zòn nan. El te gen zam nan menl wi. Se nan echanj kout bal ansanm avèk lapolis, lapolis tou echanjel ansanm avèk bawon. Ou konprann dosye a. Donk aktyèlman la a lapolis ap frape pandan popilasyon an bò kote pal li menm lap frape bandi yo san kanpe. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen operasyon bwa kale a kontinye ap pousib chimen l. Nou gen yon sitwayen la a ki ta pale nou sou dosye a. Sitwayen kòman w ye, kòman w konprann mouvman bwa kale a, eske bwa kale a anfòm, ki sa w wè l merite? Avan m kòmanse, m ap pwofite okazyon sa a pou m voye senpati mwen bay la famille Louis, Kervens Louis di Keke. ki pèdi gran frè li nan lannwit mèkredi pou ouvè jedi maten, ki lachman asasinen pa yon konplo madanm li avèk yon lòt ti zanmi ke madanm nan te genyen. Waw waw waw se tris. Map swete bon kouraj, kòdoleyans ak la famille wi ak keke baz delma 38. Jodi a, Projomo fè yon konsta, wi gen yon mouvman bwa kale, men mouvman bwa kale sa a, li rèk, li poko mi. Ok. Sa k fè sa? Kòman nou konprann n ap fè yon mouvman Bwa Kale pou se ti makak yo sèlman n ap manje epi nou kite gwo makak yo? Se lave men sye atè. Donk sa ka rive n kite gwo makak yo pou n fè desè, sa w panse gason? Si nou detwi ti makak yo e nou kite gwo makak yo, gwo makak yo ap toujou ponn ze, plizyè milye ze epi pou kale plizyè milye ti makak. Se gwo makak yo pou nou pran avan. Enben kounya la ede nou frekon nan batay la pou n jwenn gwo makak yo. Eske w konprann garçon? Se gwo makak yo pou nou mache pran tankou Ariel Henry. Ooh Ariel son gwo makak ann ale ban nou ban nou rès non yo garçon. Tankou Frantz Elbe. Ban nou ankò sa fè 2 makak. Tankou minis jistis la. Sa fè 3 makak. How do we say makak? E pa an anglè non m sonje an anglè monkey m kòmanse bon nan anglè a non kòman yo di makak ok femine de makak pèp ayisyen femine de makak pase mini jistis la pa ka makak. Nou pa ka kite gwo makak sa yo. Nou gen gwo makak siwo libanè yo tou. La fami m, Brandt, Meuse, Dadesky, Dip, elatriye. Ban m kat gwo makak a koulè. Pa rele makak blan. Gen makak nwa, gen makak blan. Ok an avanse. Jodia nou pa ka kite gwo makak yo epi pou se ti makak yo nap detwi pandan nou pandan nou panse ke nap detwi ti makak yo epa vre nou pa detwi ti makak yo vre ok lè nou manje ti ma yon ti makak menm lè nou ta manje 1 milyon ti makak gwo makak yo ap toujou ponn plizyè milya ti makak yo menm ok yo gen lajan nan men yo yo gen pò nan men yo Yo gen pouvwa nan men yo, yo gen kò gwoup nan men yo, yo gen tout sa yo te dwe genyen nan men yo, sa vle di pèp ayisyen reveye nou. Jodi a se pa ti makak yo ki entèrese nou la. Bwa kale a dwe kòmanse a travè primati. Ok gason, men mobilize. Mobilize men fòn trase chemen an ou konnen ya dè peti makak kap anmède nou ki bloke nou nan geto yo fòn elimine sè peti makak dabò ti makak gang yo ha nan geto yo gen bon moun men gon seri de ti makak ki anpeche nou soti sè peti makak nap pre yo pou nou pase a rele fè pasay ti konpran gason. Bwa kale a dwe kòmanse atravè Sogener! Ooh wap vini ou pat la gason lajan nou yo yo manje epi yo pa ban nou kouran. Bwa kale a dwe komanse a pati de gwo makak yo. Ok ede nou ede nou fè lis la pou nou gason nap rive sou yo konnen fòn komanse anba poun monte. Se gwo makak yo ki pwoblèm, se yo kap enpòte zam, bal, kap voye lajan, kote ti makak, ti makak yo pa konn vwayaje, jan Vitelòm te di l, li pa enpòte, li pa ekspòte. Men y stipid tou, y stipid, men poukisa lè yo pote l ba li tou l pa fann tèt yo avè l, yo patisipe tou gason, Yo viktim an menm tan yo patisipe. Jounen jodi a yo stil kontinye pran nan men yo. E la l di a wi. E la l di a. Lè bandi a di m o wi pou m konprann li. A kisa m pral konprann li. Yo pa ka pot zam ba ou konprann se itilize yo ap itilize w. E pi lè yo pote l ba ou pa tou rè nan tèt li. Ou fon bwa kale sou li. Kriz boulit mwen popilasyon ta bat bravo pou ou. Jodi a, si n ap fè yon bwa kale, ann fè yon bwa kale pou n retire peyi a nan sa l ye a. Ann fè yon bwa kale pou n fini avèk gwo makak yo. E ti makak yo, kòm sa abitye fèt nan lòt peyi, o Brezil, ti makak yo, gen ti makak, gen ti makak nan ti makak yo, Gen bagay nou ka fè avè yo. Tankou? Jan Divalye te konn fè, arete yo, lè gen konstriksyon leta, se yo menm ki, se yo menm ki, kap bat mòtye, se yo kap moute blòk, se yo kap fè tout bagay. Ok. Gen bagay nou ka fè ak ti makak yo. Pèp Ayisyen, ann fè yon vrè bra kale. Yon bra kale pou n sible vrè sib yo. Pou n sible gwo makak yo, non pa sèlman ti makak yo. Mèsi laprès. Ok garçon merci beaucoup sa vle di la pou ou bwa poko natirel bwa atifisyel la vle di bwa kale a gen ti pwa yo pase sou li gen ti leo mesi bwa bwa pa natirel ok pèp ayisyen ann wè koman nou ta mete bwa pi natirel toujou selon sitwayen an frèm ak sèm kap koutem ebyen se moman pou nou debake nan labank kisa ki pase kitem montrew Yon foto? Medam sa yo w ap gade la a, yo ap travay nan Sogebank. Aktyèlman la a, medam, matmwazèl e mesye, yo nan kuizin dcpj. Dcpj ap kuizine yo. Rezon ki fè yo anba kòd, ebyen pèp ayisyen, Medam sa yo, yo detounen yon total de 132 mil dola ameriken sou kont kliyan yo. Biwo afè finans ak ekonomik polis jidisyè mare 2 anplwaye Sogebank pou detounman lajan kliyan yo pèp ayisyen. Selon enfòmasyon nou genyen, 2 anplwaye sa yo youn ki rele Sen Pòl Dafka a, ki se sipèvizè kès e lòt la rele Catherine Baochi ki se direktris operasyon. De vòlèz sa yo pèp ayisyen, yo retire yon total de 132 mil dola sou kont divès kliyan. dcpj mare yo pou vòlò ak asosyasyon malfèktè men non malfèktèz lapolis hahahaa aprè divès kliyan te fin depoze plent nan dcpj di yo sa ke yo ap sibi nan sogebank ebyen rapidman Dcpj ouvè ankèt epi sa w tande yo pral mare 2 medam sa yo. An atandan, yo chèche lòt konplis yo ki te gentan lage pye yo men yo gentan pran 2 ti grenn sa yo mete yon kote pou kounyeya yo nan kwizin dcpj yo ap kwizine medam yo pandan ke dcpj kontinye Ap kontinye travay li chèche lòt ki enplike pou fè salad met sou de peti poulè sa yo pèp ayisyen. Medam matmwazèl se mesye ensolit nou pou jounen jodi a ou kwè se koze non sa resi pi rèd eske ou wè nan ki mizè moun ye pou yo chaje telefòn nan peyi dayiti kote edh sa pa egzist ankò. Gade videyo sa ansanm avè m. Humm. Sa a se santral elektrik ansyen prezidan Jov. Sa a se santral elektrik ansyen prezidan Jovenel Moïse te konstwi nan komin Carrefour. 60 megawat ki ta pral alimante tout zòn metwopolitèn nan. Men ou raple ou pèp ayisyen, gwo zotobre nan peyi dayiti te deja di prezidan Jovenel Moïse, ou wè dosye kouran sa ou cho ladan, si w pa bay vag ebyen w ap mouri. E raple ou pèp ayisyen, Dimitri Vob t ap touche 12 milyon dola chak mwa! nan dosye kouran sa. E lè prezidan an koupe kontra, ou genyen Andre Michel ki tap di se pèsekisyon jounen jodi a, men l nan pouvwa. Beto Dorce nan jou pase yo ki revoke nan trafik zam ak bal avoka Dimitri Vorbe. Sa vle di yo tout patisipe nan gangsterize peyi a. Dimitri Vorbe te menm kanpe l di konsa, Ki kote pèp la pral jwenn kòb pou l peye kouran 24 sou 24 tandiske kit peyi ap boule, kit gen loray, kit gen tanpèt, chak mwa 12 milyon l toujou soti nan brh frè se sè byeneme? Èske w konprann? Ebyen, lè ke santral sa ta pral inogire nan dat 5 me 2021, Depi nan premye me gon batay ki deklannche nan Matisan. Bon, nèg yo deklannche yon batay mèt gang yo pèp ayisyen. E aktyèlman la ou kapab wè se mèt gang yo ki sou pouvwa, mèt gang vilaj yo ki sou pouvwa. Osi senp ke sa. Donk, medam, matmwazèl e mesye, aktyèlman. Santral prèske abandone, pa gen okenn travay ki fèt, anplwaye ap kalbende, sekirite ap jwe domino, tandiske popilasyon an bezwen kouran gon chalè anraje aktyèlman nan peyi Dayiti. E m pa kache di ou si w gon frijidè lakay ou nan peyi Dayiti, si w gen fig pou mete mi, mete l ladan, si w gen zaboka, mete l ladan pèp ayisyen, nan de twa jou l mi tèlman l cho, Son bagay ekstraòdinè wi. Ebyen frères et sœurs bien aimé pou ta wè nan ki eta santral elektrik sa ye monchè franchman wap met de men nan tèt wap mande kòman nèg yo fè kriminèl konsa nan peyi dayiti donk mèdam matmwazèl e mèsye ou kapab konprann sa ki tap fèt la se pou gon seri de moun Lè ke gen refòm kap fèt, lè ke yon prezidan vini ansanm avèk plan pou ke gen devlopman ki fèt, li pa bon pou yo, yo ap fè tout sa yo kapab pou yo touye prezidan. Ebyen aprè moun sa yo menm, yo merite yon ti bwa kale, yon ti bwa kale dous, yon ti bwa kale melanje ansanm avèk siwo dòja, ba yo sa yo merite nan gou Bondye! Yo merite yon ti rakale filange pèp ayisyen konn wè lè wap filange filè bèf ou byen filange yo pou mete ti sèl pou yo fò fè yo kite kriminèl donk jounen jodi a ou nan bezwen ou paka jwenn sèvis se nan mizè pou chaje telefòn chalè ap touye w frijidè w ap fin kraze epi men santral la la ki pou bay sèvis ebyen gon seri de nèg ki pa vle peyi a gen kouran paske fòk yo kontinye vann jeneratris yo ebyen sa ki pase yo kanpan kwa. Moun ki vini ki prezidan ki gen volonte pou fon seri de bagay nan peyi a, yo ap touye l paske sa k ap fèt la pa nan enterè yo. Medam, madmwazèl e mesye sou chimen nou, nou te gen chans kwaze ansanm avèk kèk sitwayen. Sitwayen sa yo te eksplike nou depi nan mwa novanm bagay ki rele kouran yo pa janm wè l konsa ansanm aje yo. An nou tande ansanm. Non pa gen kouran menm. Bon nan nenpòt 6 mwa li pa gen kouran nou wè si kouran bon isit la. Tèlman nou pa gen kouran ou wè se avèk pano nou nou mache nou chaje ti telefòn nou ti radyo nou. Ou wè menm tout soudou parapli yo anlè a tout se pano ki mete anlè a. Pa gen kouran pa egziste pou nou lwa nou pa konn si n ap viv nan yon peyi tou nou pa rele pa gen dirijan. Men yon ti dlo glase. San enèji yon pèp pa ka viv. Men lè w wè yo fin pran pouvwa, ou wè se yon lòt bagay nèt diferan ke yo fè. Pafwa menm yo konn bliye dosye a. Sou Michel Martelly, lè Martelly te vini, li te pran afè enèji e elektrisite a kòm yon priyorite pou li. Bon, sa kòm si li pral goumen, l goumen, l goumen, li fè tout lòt bagay men lè l prale. Li fè konnen li di a fè e nan tout e li te gen yo li di w eletisite a li pa manyen li. Si l manyen li, li te kapab mouri menm. Men kòm si ou wè ou santi afè eletisite nan peyi Dayiti e son politik e ki pa kapab e akonpli. Bon pou le moman la a Jovenel vini ankò, Jovenel fè yon pakèt bagay, moute desann, li pral bay kouran sou 24 sou 24. Tout moun kontan, yo di bon nou pral resi viv. Bon, lè w gade ou wè se yon bagay nètman diferan. Jiskaske l mouri, anyen pa janm fèt. Bon pou le moman la sou nèg yo rele e e kòman yo rele minis sa a bon. Bon, m kon premye minis men m bliye m bliye non li. Yo rele l Ariel, Ariel. Bon, depi lò a mwen menm m gen konbyen mwa la, kòm e nan lari a m fè vi mwen. Bon, m antre, lè m antre se ti enèji pa m. Mwen fè achte ti fil mwen. E bon afè eletrisite a m pa m pa wè sa. M pa wè sa nan kay menm depi konbyen mwa la m pa wè sa. Bon finalman e kòmsi genlè y antere sa nèt. Sitwayen eksplike nou non, depi kilè ou wè gen kouran anndan peyi a? Bon monchè, bon monchè yo tèlman pa bay kouran an lontan, nou pa nou pa ka panse depi kilè yo bay li a depi kilè yo pa bay li. Wè m nan mouvman dlo a la. Se tou glase m oblije pran l, dèfwa lè m achte l li pa tèlman glase e fre l fre, m oblije kouri pwomennen nan lari an pou m pase l byen rapid pou l pa cho nan men. Sa vle di menm glas m pa te ka achte met sou li paske sa m ap fè sou li an si m al achte glas met sou li m pap fè anyen menm. Ou pa ka aplode pi kilè w wè kouran an nan komin kafou? Bon, pou zòn Bizoton an la, yo te fè n wè kouran yon sèl fwa. Bon, dat Pak la pase, jou sa yo toujou gen kouran. Nou panse t ap gen kouran, bon yo pa bay li menm. Yo pa janm bay li ditou ditou? Non, yo pa janm bay kouran. Donk, ou kapab konprann, pèp ayisyen, popilasyon an nan bezwen, santral elektrik la la, men, malerezman, popilasyon an pa ka jwenn sèvis. Medam, matmwazèl e mesye Bwa kale nan Vilaj de Dye lapolis nasyonal ak lame dayiti mobilize monchè zòn sa ki rele vilaj ki bay pwoblèm donk Yo di sa, fòk yo fini ansanm avè l. Ebyen yo mande ansanm avèk divès jounalis, medya an liy yo silvouplè, pa desann anba a, kite lapolis fè travay, pa al fè live paske ou ka ap fè live la vre pou kapab montre. fanatik men pa bliye gang yo yo tou yo menm yo sou rezo sosyal yo konsa yo ap kapab lokalize lapolis donk ti mesye silvouplè fè anpil anpil pridans. An palan de vilaj de Dye li enpòtan pèp ayisyen pou nou tande kòman mesye sa yo pral tonbe kòman izo pral fini Koman ti lapli pral pase ou kwè se koze kote ti jan ti jan di nou non sak pase nan dosye a ban nou ti limyè kisa lwa yo dou pase pandan dènye moman yo la pèp ayisyen nou oblije kontakte tout pou nou konnen koman bagay la ye ou konprann. Ayayay ti jan. Gason m izo pap gentan kouri. Izo pap gentan kouri. Gason m izo pap gentan kouri li kanpe an grenn nan moun nan bagay men mwen gason m izo kap fè m rezistans gason m apli kap fè bri. Ti lapli kap fè bri. Gason vitelòm. Gason vitelòm. Yo pa lwen tonbe. Yo pa lwen tonbe. Bidip bidip. Ooh kaka kara kaka. Non, wè jou sa pèp ayisyen. Nan brasri nasyonal map desann mwen menm pou mal bwè. Se pou map bwè pèp ayisyen epi pou poum tou ap gade kot yap fè kleren an. Poum tou gade kot yap fè biyè a pèp ayisyen. E konsa poum bwè. M pa konnen lèm fin bwè si se nan anbilans yo a mennenm lakay mwen. M pa bezwen konn anyen men se poum bwè pèp ayisyen. Lè yo pikem pou yo wè sa alkòl la kap soti huuii ayayay gen Bondye. Gason louko Men ki moman ya nan pral komanse gason Nan soti nan pid Nan sid Gen yon gwoup moun kap soti nan mwomwa Gon gwoup moun kap soti nan sid Donk, Esaü César ansanm avèk divès patizan, senpatizan, plis madanm ni, te debake, raple ou nan jou pase yo, ebyen, divès ajan dcpj te arete Esaü César sou wout Dèlma. Esaü ki sa k pase? Puiske nou wè gen yon manda k ap sikile sou rezo sosyal yo fè kwè ke ou genyen. konplo ou tap monte kont la surete de leta bon pa konn ki leta ban nou ti limye sou dosye sa garçon. Ki kalte moun ki ka fè menas kont li, ki kapab fè konplo pou jete l sou pouvwa? Men èske w twouve dosye sa gen yon men kache ladan? E leta ayisyen pa le byen de Henri Doktè Ariel Henry? Doktè Ariel Henry ki Jack Lafontan se komisè gouvènman e m pap di men kache paske yo pa tout figi yo. Imedyatman ou vin arete yon moun. Ou pa gen matyè pou kenbe moun yo. Ou vin lèd. Kòman w imajine w pral arete yon nèg sou baz ke l fè konplo kont ou? E w pa gen okenn prèv. Omwen ou t al fè yon, ou t al mande yon jij de pè ale lakay mesye a, al fè yon pèkizisyon. Lè w jwenn pa egzanp nan pèkizisyon, ou jwenn, ou jwenn Ou jwenn ou jwenn zam, ou jwenn bal, ou jwenn tout yon seri de bagay, lè sa ou ka di moun nan fè konplo. Ou ka akize moun nan de konplo. Yo pa menm fè premye pa a. Premye sa pou yo te fè, se te tann m ap pase fouye mwen. Si yo t ap mete yon zam nan moto a, yo t ap mete yon zam nan moto a. Si yo t ap mete yon zam lakay mwen, al nan pèkizisyon lakay mwen, al fè pèkizisyon lakay mwen. Ou wè tip ke m ye a? Direktè jeneral lapolis konn vini ap banm zam. M pa aksepte. Mwen menm. Yo konn di m ke Ezay ou pa ka ap mache san zam. Sa pa enterese m. Zam a fe pa enterese m. Ou imajine yon nèg tip de moun tankou m. Bandi kwaze avèk mwen bay zam goumen avèk yo. Anh zanmi kote ti jan kote ti jan tay la. Kote tijan ta ye epi kounya la pou Ezayu ap rale zam. Monchè sa ta parèt biza. A a. Gen bagay ou pa menm bezwen di nou menm. San zam, m pa kwè nan zam. Kòman m pral fè nan konplo? A kisa m pral fè konplo a la? Poukisa? Konplo pou kisa? Kòmsi yon tip de moun tankou m pral fè konplo pou m jete Doktè Ariel Henry ki gen tout otorite sa, tout polisye, tout kalite militè, bagay dòdè l, pral fè konplo? Ki bò m pral fè konplo sa la? Alò komisè gouvènman an, sibstiti komisè gouvènman an, te wè Bala te tèlman konn nyezri, li di Ezayi, antre lakay ou. Il ya pa matyè. Pou ou se yon manèv politik? Vye manèv ki pa kanpe sou anyen. Dayè se febli a p ap febli Leta a. Lè w fè yon bagay konsa, w afebli jistis la, w afebli Leta a. Pa gen moun k ap pran w oserye. Kounya ok sou ki baz ou pral aretem la? Kisam fè pou aretem? Ou aretem pou konplo? Ki konplo? Konplo kisa? Kanmarad de promosyonm lè yo tande bagay la yo yo emu, bagay sa fè yo etone, kòman kòman pral li kòman pral ap akize yon nèg ki pa menm gon yon bout kouto lap mache de konplo. Kisa m ka fè konplo? Ki konplo? Angiz pou m ta fè konplo, se ede m ede Leta a. Lè bandi ap bay pwoblèm, se mwen k ap rele minis, rele entèl, rele entèl, rele direktè jeneral lapolis pou m di atansyon, fè tèl bagay, pran tèl dispozisyon. Mwen menm. E mwen k ap rele Leta a, m ap di pran tèl dispozisyon, paske m se yon moun ki byen enfòme. Ou konprann? Donk, mwen toujou ap di Leta a pran dispozisyon. Lè m tande yo pa, lè m wè yo pa tande, m ale sou radyo m di fòk Leta pran dispozisyon. Fòk lapolis pran dispozisyon, fè sesi fè sela. Sa vle di m plis ede leta a olye m ta antre nan konplo. Ou konprann? Yon nèg ki nan konplo, yon nèg ki nan konplo kont ou pouvwa, li ka fè tout bagay. Sa vle di olye ke m ta ka nan konplo wi, se ede m ede pouvwa a. Sa vle di gouvènman an, leta ayisyen, direksyon jeneral lapolis la, m plis ede direksyon jeneral lapolis la. Ou konprann? Pou m ta ale olye m ta nan konplo. Ba nou machin nan! Pase machin nan. Remèt mwen machin nan. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Ebyen medam matmwazèl e mesye, nan sitting sa ki te òganize devan kay premye minis Ariel Henry, raple w machin Esaü Cesar te kraze pandan ke divès ajan dcpj tap arete li, genyen mèt Caleb Jean Baptiste men mèt Caleb menm talè ou avoka tout moun nan peyi dayiti? Mwen poko janm sezi konsa. Ki te pale nan mikwo laprès, ki te vin patisipe nan sitting sa a ki te fèt devan kay premye minis lan, mwen envite w tande l pèp ayisyen. Nou konnen ke Mesye Esaïe César, jounalis vedèt emisyon Matin Débat, te sibi yon anlèvman, paske mwen pa ka di arestasyon, paske pou pale darestasyon fòk te gen yon fason. Motif yo te mete nan. Manda a, se konplo pou ta sote enteryè de leta anfin pou evite menas kontre premye minis ak tout lòt minis. Nou menm kòm òm de lwa tout moun konnen klè, o moman ke la polis te anlve ou byen arete Jean Moïse nan, mesye Esaïe Cesar ki se anndan komisarya Dèlma 33, anndan komisarya m di nou klè pou nou byen konprann se anndan komisarya a, mesye Esaïe Cesar te klè. Li te di misye, li te sou machin, se machin Madam Kim. Li te di mesye, kite machin nan la, mèt machin nan vin pran l, paske machin nan pa pou mwen. Mesye polisye yo, pri andan de CPJ, an deyo de la lwa, san prezans yon jij de pè, nou konprann ke machin nan se pwolonjman kabinè e domisil Mesye Esaïe César. Se pwolonjman domisil kèlkeswa mach moun, yon moun ki gen machin ou, yon moun pa ka antre ladan l se pran san prezans yon jij de pè. Ebyen, antan ke pwolonjman domisil machin nan Mesye Zay Sezar, li te di aske fòk gen, fòk mesye sa yo kite machin nan. Paske machin nan pa gen anyen pou l te wè avèk manda damne ke yo te disène kont li. polisye yo ki vyole lalwa, ki pa respekte anyen kòm prensip, sa yo fè, yo monte machin yo, yo pran machin yo san yon jij de pè. Yo pa menm mete Mesye Zay Seza nan machin nan pou yo ta di l kondui a machin pa l la. Konprann byen. Yo te gendwa di l kondwi machin pa l la epi yo menm yo akonpanye l, yo nan machin nan. Yo pa fè sa. Yo fè l desann machin li an, yo fè l monte machin pa yo epi yo menm y al a Esaïe César. Se an retounan mesye Esaïe César sot dcpj pou l al nan pakè, li vin wè yon machin krabinen fè mal, jan nou wè l kraze sou rezo a. Lè l gade l bwe je l konsa pandan l nan machin mesye Deji a lwen machin ki pa menm machin pa l la ke l te prete ebyen l wè se pa yon sak kraze. Kòm li menm antanke yon jounalis ki konnen sa lalwa di egzakteman li pa fè tèt cho paske l konnen machin pa l la e pa li k la a. Paske machin pa l lan, pyès polisye pa t gen dwa monte l san pa genyen yon jij de pè ki te otorize gade sa k ap nan machin nan, eksetera. Antanke Esaïe César, ki se yon jounalis ke tout moun konnen, ki gen anpil moun renmen, ki gen moun rayi tou, paske lè w ap di sa k vre ann Ayiti, ou gen moun ki rayi w, chak jou mesye pa ta ka pran bagay met nan machin nan? Yo te ka met zam, yo te ka met dwòg, yo te ka met tout bagay. Ebyen mesye yo pran machin nan yo kraze. Nou menm nou estime leta ayisyen an e mesye Ariel Henry li kite bagay sa rive twò lwen. Poukisa? Depi jou bagay la pase a mesye pat dwe gen tout bagay sa. Se rele mesye kontakte mesye Zay Cesar di a nou konprann ke gen yon enpè. Gen yon dezòd ki fèt, polisye yo pa gen dwa moute machin nou. Ebyen, piske polisye yo pa gen dwa moute machin nou, polisye yo moute machin nou yo kraze l, èske yo gen tout yo, èske tout bagay ke ou te gen nan machin nan èske ou jwenn yo? Lè sa mesye Esaïe César li menm yo t ap gade anndan machin nan èske sa l te gen yo la. Si l gen bagay ki pèdi yo t ap di ok pa enkyete w, n ap remèt ou machin nan. Toujou devan kay premye minis Ariel Henry, se pa sèlman Esaü César ki te la ansanm avèk mèt Caleb Jean Baptiste. Madanm jounalis la te akonpanye l pou vin mande premye minis Ariel Henry fòk li remèt machin ke ajan yo te kraze a pèp ayisyen. Pou plis detay, annou tande l k ap esplike kòman dosye a te pase. Petèt te gen yon randevou enpòtan epi m di a m pa ta renmen w ale sou moto a non jan w abiye an petèt pran machin nan w al avè m epi efektivman vre li pran machin nan l al avè l m di l lè m sot travay pa gen pwoblèm m ap antre lakay la paske travay la pa lwen lakay la m ap jis pran moto m ap antre lakay la epi se pandan m sot travay m kouche sou kabann nan epi Gwo pè mwen an deyò rele m, li di, Yo arete Ezayi wi. M di, Non, m pa konn sa. Apre sa, gen yon lòt moun laba ki rele m, epi m pran yon moto, m kouri m al dcpj. Lè m rive dcpj, yo di m, Non, se pa la li ye non, se nan pakè. Mwen kouri ale pakè. Pandan m nan wout la, m gentan rele twa avoka, avoka Ezayi. Kounye a, se lè m rive nan pakè, m vin jwenn Ezayi ap reponn kesyon. Epi m di Ezayi, Kote machin nan? Li di m, Machin nan kraze. E kòman w aprann nouvèl arestasyon an? Bon, m sezi poske nou pa t atann avèk yon bagay konsa. Nou pa t atann avèk yon bagay konsa poske Ezaü yo te voye yon manda ba li m kwè depi 28 janvye tout bagay te regle. M pa t atann yon bagay konsa. E kòman machin nan fè kraze? Machin nan kraze, bon daprè sa Ezaü di m, m pa t la, polisye ki vin arete l la, yo pran l y al avè l, epi li di polisye, li di youn nan polisye yo, kite machin nan, madanm nan ap vin pran l. Epi li pran kle a nan men Ezaü, li pran machin nan, li kondui l, genlè l t ap. Swiv Ezayi avè l. Ok, li pa gen oken dwa pou l fè sa. Paske, lè w arete yon moun, avan w monte machin li, ou sipoze ta rele yon jij de pè pou vin fè konsta. Paske machin moun nan se tankou kay li l ye, ou konprann? Donk nou menm, mwen menm avèk Ezayi, nou te gen dwa akize polisye sa de vòl. Paske pa gon jij de pè ki te monte machin nan ki te fè konsta a. M te gen dwa di m te gen lajan nan machin nan, m te gen bijou. Dayè se machin yon fanm li ye, li ka gen tout bagay ladan l, tout pyès enpòtan m te la. M te gen dwa akize polisye sa. E minm polisye sa tou te ka marem avek Esaü, li te gendwa pran machin sa li mete drog ladann li mete zam ladann wi, paske pat gon jij depè ki te vin fè konsta a. Donk jounen jodia mwen menm avek Esaü se nou ki viktim nan bagay sa. Map mande leta ayisyen remèt mwen machin mwen paske m bezwen machin mwen. Mwen gon timoun 5 an, chak maten m paka pran moto avèl poum ale byen lwen avèl poum al mennenl lekòl. M pap kapab nan sitiyasyon sa. Sa se abi li ye. M pap kapab nan sitiyasyon sa. Map mande leta ayisyen. pou remèt mwen machin mwen jan ke yo te jwenn machin mwen paske machin nan se yon machin m poko fin peye mache l Universal Motors 23 janvye 2023 machin nan menm premye sèvis m poko fè nan machin nan m poko fin peye machin nan remèt machin mwen m pap kapab konsa remèt mwen machin mwen. Ou kwè li la machin nan sou kontwòl dcpj? Pa gen, depi lè machin nan dcpj pyès moun pa rele m. Menm pyès enpòtan, m te gen lisans mwen, m te gen badj travay mwen nan machin nan. M te gen papye egzamen m nan machin nan. Tout pyès enpòtan sa yo, se mwen menm k ap mache tout kote pou m wè ki bò yo lage machin nan pou m ka pran pyès enpòtan m ladan l. Jiskounye a dcpj poko janm di n anyen. Poko gen pyès moun ki rele nou sou dosye machin nan, se tann n ap tann. Yon mesaj avèk Leta Ayisyen? M ap di Leta Ayisyen, mwen menm m son. Ti malerèz kap fè efò, machin nan se redi m redi pou m achte l, se pa kado yo te fè m li. Machin nan pa machin bandi, li pa machin leta fè m kado. M ap mande leta ayisyen pou remèt mwen machin mwen. Paske mwen a pye la, aktivite m paralize, m pa ka mennen pitit mwen lekòl, paske se sou moto pou m mennen l lekòl, mwen pa antre nan lojik mennen pitit mwen lekòl sou moto. M ap mande leta ayisyen remèt mwen machin nan. Machin nan pa machin Ezayi, e menm lè l te machin Ezayi nou ta. Sipoze remet esayi se sa machine nan remet mwen machine mwen se sa map mande. Mèsi anpil. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Medam matmwazèl e mesye ebyen gade videyo sa ansanm avèm gade byen sa se youn nan moun ki sove nan baz gran grif yo te kidnape yo eske ou ka wè travay bandi yo. Eske w wè sa yo fè? Atò mwen menm lè m gen bon bandi konsa, aprè sa l vin fè a pou m mare l mennen l bay lapolis? E sa poko janm anyen. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken sèl vòlè yo k ap rete. Gade ti videyo sa ansanm avè m. Sa se nan Kanaran. A, nan teritwa pèdi minijistis la, frè e sè byeneme, men sa k ap pase. Men ti mesye l yo k ap teworize popilasyon an, k ap touye moun. Epi kou popilasyon mete bwa kale, minis jistis la pa renmen bwa kale, se peni epluche l renmen, pèp ayisyen l pa renmen lè bwa kale, li di nou se pou n mare yo mennen bay lapolis, donk pa voye prezime bandi yo jwenn bawon, men arete yo mennen yo bay lapolis epi yo ap jije yo tandiske gen plis pase 2 mwa tribinal pa fonksyone. Grefye yo an grèv frères et sœurs bien aimé tu comprends? Bon se nòmal poul di nou pa pa ba yo bwa kale, bwa kale a twò di paske li pap jwenn teritwa pèdi ankò pou li mete pitit gason l yo lè ke tout teritwa yo fin rekipere, ay popilasyon gen pou l rekipere tout teritwa yo. Donk si pitit gason l yo pa la li menm li pap ka la tou. Ewa m konprann. Mwen menm lè m di w pa bò isit, Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, ou dwe panse se blag. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Medam, matmwazèl e mesye, se nèg Megann k ap fè koze. Nèg yo ap travay, yo ap tire koutou epi men kòman yo ap manje. Ah e sak rele kreyòl men gason kreyòl ann gad videyo sa ansanm. Elie remet mwen sa w konprann yow yow yow yon lestomak kap fèt granmoun remet mwen sa m tou di nou sa nou ka fè pi gwo kòb pase nou ou gen dwa ap travay pi chè pase nou ou konprann ou wè la e konsa nou fèl ou konprann nap voye wou anpil. Nèd kriz boulit mwen. Ouvè kò gason wap byen pase viv nèg andeyò viv nèg mòn wap byen pase nèg sa yo gon fòs pèp ayisyen epa nèg ki pral leve bout fè manje lajan moun epi ap hen hen nan nan nan nèg sa yo gon spò yo fè natirèl kò yo di yo djanm lèm di w djanm nan djanm sou tout fòm yo natirèl frè se sè byeneme. Son hein mesye yo natirel. Kenbe la ti mesye, kontinye blende bwè ti ji nou epi travay la tè donk mwen ankouraje nou paske pandan dènye moman yo la li fò e difisil pou jwenn de jenn gason ki diw yo ap travay paske tout jenn gason paske laplipa jenn gason vle Pou yo rive vit, se sa k fè w wè yo chwazi rantre nan gang, lè yo fin rantre nan gang yo ap touye moun, yo ap di popilasyon an konprann yo, tandiske bòs yo, yo pa janm chwazi fè dekabès, fon bwa kale sou li. Ti mesye kenbe la, kontinye Wing! ansanm avèk Blende nou, se trè trè enteresan. Anpil lanmou pou nou. Donk, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktatur, la pèl dè Anti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara, n ap fè plas a Vwadlamerik, près enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo, randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. E byen bon, mèsi bokou, nou prale nan, mèsi pou tout moun ki branche yo, dabò avan nou antre nan lòt pwen k ap domine aktyalite entènasyonal la, nou pral jwenn dabò avèk chèf sèvis la, Sandra Lemaire ki gen yon nouvèl pou nou. Se konsènan eskandal paspò ki genyen nan anbasad Dayiti a nan Washington. Bonswa Sandra. Bonswa Jean Robert e bonswa tout moun. Yon pòtpawòl Depatman Deta fè konnen yon ankèt gouvènman ayisyen an jwenn ke anbasadè peyi Dayiti nan Washington, Bocchie Edmond, sè li Bettina Edmond, O Responsab Konsila Ayiti nan Nouyòk ansanm avèk plizyè lòt manm misyon diplomatik ayisyen an te akòde paspò san otorizasyon legal gouvènman ayisyen an. Depatman Deta a di li okouran de akizasyon sa yo. Pòtpawòl la refere nou a Depatman Jistis Lèzetazini parapò avèk nenpòt ki akizasyon kriminèl ak ankèt ki gen rapò avèk ka sila a. Medya ayisyen Juno 7 te pibliye yon atik sou anbasadè Edmond Jeudy ke minis afè etranjè ayisyen an Jean Victor Généus te repibliye sou kont ofisyèl Twitter li kote li site enfòmasyon ki soti nan ministè a ki fè konnen anbasadè Edmond raple definitivman ann Ayiti apati de 3 me. Veoa Kreyòl ap travay sou dosye sa a aktyèlman e nou va vini avèk plis enfòmasyon avèk detay osito ke nou genyen yo. Jan Woo. Mèsi Sandra pou dènye nouvèl sa a ke nou ke ou vini la ke w sot ban nou la a ebyen n ap raple telespektatè pou yo rete branche pou yo swiv paske n ap travay sou dosye sila a e jan w di la n ap vini avèk plis enfòmasyon ankò Sou kesyon sila, nan lòt nouvèl nou prale nan Nouyòk kote pu ayisyen ki nan Nouyòk yo reyaji e yo di ke yo sipòte mouvman Bwa Kale sa kap dewoule an Ayiti malgre apèl kap lanse pou mande popilasyon an asire yo ke pa gen viktim inosan lè yap aji nan lari a Valery Saint-Louis. Pa rapò a sitiyasyon k ap devlope nan peyi Dayiti atravè mouvman sa ki rele Bwa Kale, voa Kreyòl nou te vle konprann ki jan mouvman sa rive sou Ayisyen k ap viv nan lakou Nouyòk yo. Se konsa ke voa Kreyòl te fè yon ti kout pye nan yon katye ki pratikman rele yon katye Ayisyen, kote ke gen yon restoran Ayisyen ki rele Brasri Kreyòl, se la ke anpil Ayisyen al manje, se la tou ke yo fè biznis yo nan Linden Boulevard nan Queens, Nouyòk. Nou te mande yo kisa yo panse de mouvman Bwa Kale a, ki jan l rive sou yo e opinyon yo. Bwa kale an m apiye l san pou san. Se pèp lan ki pou pran desten peyi sa a an men. Pèp la lage ozabwa. Donk si yo jwenn yon solisyon de bwa kale, mwen menm mwen kontribye ladan l tou, ba yo bwa kale nèt ale. Paske wè, ou gentan wè gwo chanjman pagen kidnaping ki fèt pandan de twa jou. Sa fè mal anpil. E nou menm isi nan dyaspora a nou gen yon responsablite tou. Fòk kidnapè yo, bandi yo bay peyi yon chans. Mouvman sa a, se yon bèl mouvman, m dakò avèk li, se yon revolisyon, se yon revolisyon di tan modèn, men sèlman, fò mouvman sa a gen dèzòm prepare ladan yo, dèzòm pansif, konprann, pou konn kote mouvman sa a ap mennen yo. Yon pèp k ap soufri nan yon sans konsa, m pa p ensite lavyolans non, plis m pa ta renmen wè inosan ap mouri tou pou di a bon m konn pa renmen nan anyen menm, epi yo di l se bwa kale pou l al pran kou, pou l al tiye l. Men nan menm sans lan, afè kòm si m ta di w pou yon pèp pa ka viv, pou moun e kouwè yon vi kanibal n ap viv, nenpòt mache sou lòt epi whatever depi l gen fòs la, fòs zam, fòs pou mèt la epi pa gen anyen k di nan sa. Yon sosyete pa kab viv ensi. Je klere bwa kale. Men m se w ansyen militè nan Marinn Amerikèn, mwen goumen nan gè Vyetnam nan. E m ap fè apèl a tout veteran, jèn ki pase, ki fè eksperyans nan lame a pou yo desann Ayiti silfo pou n al jere sitiyasyon sa a. Pou afè kesyon Bwa Kale a, humm, e pa yon gwo bagay ki dwe etone pèsòn moun. Si nou menm nan dyaspora a, nou di bravo pou li. M imajine mwen menm si m ta desann Ayiti, m al won fanmi m, ke yo kidnape m pou y ap vyole m, 50 jenn gason ap pase sou mwen, moun sa, se pa santans sa sèlman l merite, pire ankò! Mwen menm yo pa fè efè sou mwen, mwen menm e bat bravo m bat bravo a san pou san pou bwa kale. Mesye ougan yo pran responsablite nou. Fed yap manje neg yo nou konnen. Mwen antanke ougan asogwe m di nou mande nou. Fè dyab manje nèg yo menm jan dyab la sot manje gaspiyay ou ou konnen. Sa kap fèt an Ayiti a definitivman bwa kale viv bwa kale. Nou sot tande opinyon sèten Ayisyen ki yo menm te dakò pale nan mikwo voa Kreyòl sou sitiyasyon sa k ap pase andedan peyi Dayiti. Gen nan yo ki di ke yo dakò avèk mouvan Bwa Kale a. Gen lòt ki pa t vle pale paske yo di ke yon ti jan gen laperèz Yo gen fanmi an Ayiti, yo pa ta renmen ke yo viktim nan men bandi yo. Depi Linden Boulevard nan Queens, New York, Valerio Saint Louis pou voa Kreyol. Mèsi Valerio. Nou prale nan peyi Dayiti pou nou pale yon nouvèl konsènan zafè Bwa Kale sa a. Ebyen gen yon militan politik ki fè pati mouvman Bwa Kale a, ebyen li denonse manda damne komisè gouvènman Pòtoprens lan, Mèt Jacques Lafontant mete dèyè l pou arete l, Machado Vilmé. Se Marcelin Mertil moun plis konnen sou non Nèg Arab la ki souvan patisipe nan diferan mouvman k ap fèt kont gouvènman anplas la ki fè konnen gen yon manda ki lage kont li. Jodi a, nou wè komisè gouvèneman an sa a ki di se Jacques Lafontant li chwazi mete manda damne dèyè m. Eske m di pèp la ke mou gen manchèt nan men l pou l delibere tèt li? Komisè gouvènman Pòtoprens lan, Jacques Lafontant nou te kontakte sou kesyon sa a, malerezman demach yo te anven. Toutfwa, militan politik la di l ap kontinye kanpe dèyè mouvman Bwa Kale a jiskaske yo jwenn liberasyon yo anba gwoup sivil ame yo. Nou menm nou di batay Bwa Kale a nou p ap fè bak ladan l, yon grenn bagay, liberasyon peyi a, se yon grenn manchèt li ye, yon Ayisyen, yon manchèt pou li libere tèt li. E nou di lòt semèn, n ap mache de pòt an pòt, n ap bay chak grenn Ayisyen yon grenn manchèt, yon grenn Ayisyen, yon manchèt pou l delibere tèt li. Batay Bwa Kale a lòt semèn nan w ap wè mwen menm e kontenè n ap gen, n ap debake nan katye popilè a, kontenè manchèt pou n bay chak. Grenn de kay an kay, yon manchèt pou delibere tèt ou. M. Kòm rapèl, se gouvènman ayisyen an atravè minis jistis ak sekirite piblik la, madam Emmeline Prophète, ki te mande popilasyon pou defann tèt yo lè bandi atake yo. Yon deklarasyon minis jistis la te fè nan mwa mas ane sa a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. E pi demen samdi, 6 euh, mey 2023, se agou, se emoni, wololoy, an Angleter, le wak chal to ap kouni. Philippe Carter, pou plis detay. La scène ici à l'extérieur du palais de Buckingham et le long du parcours cérémoniel n'est pas différente de celle d'autres grandes occasions royales, qu'il s'agisse de mariages, de funérailles ou maintenant d'un couronnement, le premier en 70 ans. Les tentes sont installées ici autour du palais depuis quelques jours déjà. Les fans de la famille royale britannique veulent être les premiers à voir le roi Charles III alors qu'il est emmené vers et depuis son couronnement à l'abbaye de Westminster en calèche. Plusieurs ont eu la chance cet après-midi déjà de serrer la main du roi, du prince William et de sa femme Kate lorsqu'ils ont salué la foule à quelques mètres d'ici. Charles est roi déjà depuis la mort de sa mère, la reine Elisabeth II, mais cette occasion fera ressortir tout l'apparat et les traditions médiévales pour une cérémonie religieuse. Elle sera suivie de la plus grande procession militaire que ce pays ait connue depuis sept décennies. Un moment pour la famille royale britannique de se réaffirmer aussi, malgré la lente diminution du soutien public et au milieu des conflits au sein de la famille. Un exemple notable, bien sûr, le prince Harry, qui n'est plus un membre actif de la famille royale et ne jouera pas de rôle officiel lors du couronnement. Il sera bien là, cependant, mais sa femme Meghan, elle, est restée aux États-Unis. Les États-Unis seront représentés par la première dame Jill Biden. Aucun président américain n'a jamais assisté à un couronnement ici au Royaume-Uni. Philip Crowther pour VOA Créole à Londres. Pami nan lòt nouvèl ankò nou prale nan ap di kwa fotman ame kap kontinye nan Soudan ant sipòtè 2 jeneral kap goumen pou pouvwa e ben se afotman ame sa li gen gwo enpak sou sistèm sanitè e peyi a pe non sèlman sa men tou distribisyon asistans imanitè pou popilasyon an non sèlman sa kap viv nan katoum yo kapital la men tou nan lòt rejyon peyi a Jacquin Belizaire. Konfli ame k ap devlope nan Soudan an pwovoke anpil difikilte pou malad yo al wè doktè yo nan klinik oubyen nan lopital, sa ki mete sistèm sante peyi a tou pre yon efondreman. Daprè Ministè Sante Piblik, lopital leta yo ap fonksyone a mwens ke 20 pousan de kapasite yo, 3 semèn aprè deklanchman konfli sa a ki mete fas pou fas lame soudanèz la ak gwoup paramilitè Fòs Mentyen Rapid la, RSF. Òganizasyon Mondyal Lasante, OMS, kalifye reyalite sa tankou yon sitiyasyon katastwofik e li lanse yon avètisman sou move konsekans sa ka genyen sou malad yo si afwontman yo kontinye. Pa egzanp, moun ki gen pwoblèm ensifizans renal kwonik kapab fè fas ak gwo pwoblèm pou fè dyaliz sitou ak pwoblèm kouran. Ahmed Siddig. Se yon pasyon. Mwen gen chans pou mwen genyen omwen yon machin pou m rive nan sant la. N ap viv yon sitiyasyon katastwofik e nou pa konnen ki jan demen ap ye. Pifò malad ki la yo, yo trè fatige e mwen pa kapab sipòte sitiyasyon sa a. Vrèmanvre, sitiyasyon an vrèman konplike pou malad yo nan Soudan kote anpil lopital ak sant sante fèmen e sa ki toujou louvri yo ap ofri yon sèvis orabè. Temwayaj yon lòt pasyan. Fatima Moustapha Mwen rete Kobèr e mwen ale chak jou nan sant Darochab la ki twouve l sou yon distans 30 kilomèt parapò ak lakay mwen. Fòs soutyen rapid yo rete m chak jou nan pwen kontwòl yo e dènye fwa a yo akize pitit gason m nan dèske li ta fè pati lame soudanèz la. Nou se pòv malere òdinè e tout sa nou vle se viv e resevwa swen sante. Lòt menas kap poze sou swen sante peyi a, se yon rate ki nan pwodui de baz yo, spesyalman dlo, manje, kaburan. Gen plis pase 500 moun ki deja mouri nan kad konfli sa. Sendika doktè yo dekri spektak sa kote kadav monte youn sou lòt nan lari kòm yon katastwòf anviwònmantal. Dapre yon rapò Nasyonzini pibliye madi ki sot pase la a, gen plis pase 100 mil refije ki kouri kite Soudan pou y ale nan peyi ki tou pre yo e pou yo chape poul yo anba konba vyolan tandike gen plizyè santèn milye ki kouri anndan peyi a menm. Prezidan Joe Biden, prezidan ameriken an, ki t ap opine sou konfli sa a di se yon trajedi e li mande belijeran yo pou yo kanpe ak lit sa a. Jacquelin Belizaire, voa Kreyòl, Maryland. Epi nan lòt pwen k ap domine aktyalite Ayisit Ozetazini, ebyen peyi a ajoute 253 mil nouvo djòb pou mwa davril la, yon siy ki montre mache travay la gen rezilyans malgre to enterè a k ap ogmante, enflasyon epi yon kriz nan sistèm bankè a ki ta ka febli ekonomi an. Nan lòt pwen n ap di w ke to chomaj la li bese a. 3 vigil 4 pousan ki se nivo ki pi ba yo janm anrejistre depi 54 tran epi gwoup Wagner a kap batay pou la Risi an Ikrèn menase pou li wete twoup li yo an Ikrèn si l pa jwenn asistans la Risi, sè François Michel. Chèf gwoup paramilitè Wagner a, k ap mennen yon gwo konba nan Bakhmut, nan lès Ikrèn, menase pou l retire twoup li sou chan batay yo nan semèn k ap vini an. Li akize kòmandan militè Larisi a jodi vandredi a, ki dapre sa l di pa ba li ase minisyon, sa ki lakòz fòs li yo pa ka goumen. Yevgeny Prigozhin, yon milyonè anpil moun konnen e ki gen bon relasyon ak Prezidan Ris Vladimir Putin depi lontan, di Wagner te gen plan pran Bakhmut pa pi ta ke 9 me k ap vin la a. 9 me se yon gwo dat kote Larisi make defèt Almay Nazi an nan Dezyèm Gè Mondyal la. Men, Prigozhin te di ke fòs li yo pa jwenn ase minisyon pou pyès kanno nan men lame Ris la depi Lendi. Prigojine te deja konn di pawòl sa yo e li konn fè menas konsa men li pako janm aji sou yo. Serge François Michel, voa Kreyòl. Nan lòt pwen k ap domine aktyalite, Asosyasyon Saj Fanm peyi Dayiti selebre vandredi 5 me a nan otèl El Rancho nan Petyonvil, jounen entèsyonal saj fanm yo. Yves Manuel. Ansanble a nouvo pou lamelyorasyon de la sante dè fanm, jèn e adolesant, se sou tèm sa Asosyasyon Saj Fanm Dayiti yo selebre Jounen Entènasyonal Saj Fanm yo. Jounen sa mete an valè pwofesyon saj fanm nan ki chita sou asistans pwofesyonèl sante sa yo ap bay ak fanm k ap akouche. Prezidant Asosyasyon Saj Fanm Dayiti an nan diskou sikonstans li mete anpil aksan sou wol saj fanm nan. Minis Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm nan ki te envite nan okazyon an salye jefò saj fanm yo deplwaye nan bay swen malgre kontèks sosyo politik difisil sa a. Sophia Loreus ankouraje tout sektè nan sosyete an pou envesti nan kategori sosyo pwofesyonèl sa a nan lide pou globalman amelyore sante a nan peyi Dayiti. Nou ankouraje lè gouvènman, lè enstitisyon, lasosyete sivil e lè patenè à investir dans l'éducation, le recrutement, la réhabilitation et la protection des sages-femmes. Cependant, un investissement destiné à augmenter le nombre des sages-femmes contribuera à l'amélioration de la santé et à l'amélioration de la santé. a legalite de genre e a un kwasans ekonomik eklusiv. Se nan lane 1990, nan peyi Japon, pandan kongrè Konfederasyon Entènasyonal Saj Fanm, Jounen Entènasyonal Saj Fanm nan te enstitye. Jounen sa a te reyalize pou la premyè fwa 5 me 1991. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Epi youn nan 2 lidè relijye lapolis Kenya te arete nan dosye fidèl yo te jwenn mouri oubyen antere nan forè Shakahola nan mwa avril la, ebyen 2 pastè sa yo, alò youn nan 2 pastè sa yo li jwenn liberasyon l sou kosyon nan yon tribinal Kenya, Jeanty Augustin. paske li ta gen koneksyon ak zak sasinay sou anpil moun epi lapolis te deplase 100 nan disip li yo ki te nan lokal legliz la. Ayè jedi 4 me 2023 a, pastè Odero ak avoka li te nan tribinal Shanzu nan Kenya pou reponn kesyon majistra Joe Omido. Avoka k ap defann Odero a, Cliff Ombeta, te demanti akizasyon leta yo e li te plede pou libere Odero. After giving you any compelling reason for that you are wanting to start. Èske yo te ba ou rezon konvenkan? Se la a mwen vle kòmanse. Yo pa t fè li. Tout sa yo te fè nan deklarasyon sa a, se te di ou ke yo ta ka vle akize pastè a nan touye moun, dapre rezilta adn yo pral bay. Yo jwenn rezilta adn yo ta pral bay yo? Apre odisyon pastè a, majistra Joe Omido te mande pou libere Odeo, epi li te bay lòd pou li poste yon kosyon ki pa kach, 3 milyon Kenyan Chillings, 22 mil dola ameriken, oswa peye yon kosyon lajan kach 1,5 milyon Kenyan Chillings, 11 mil dola ameriken, e te bay rezon ki fè li pa t kenbe pastè a nan prizon. Menm si Leta a te gentan anrejistre deklarasyon vèbal oswa ekri, pa t bay enfòmasyon sou sitiyasyon ki egziste kounye a. Temwen sa yo te anrejistre deklarasyon yo ou pa. Dezyèmman, agiman ki fè konnen prelèvman adn ak tès la poko fèt pa ka yon rezon posib. Kòm mwen te di pi wo a, li pa demontre kòman moun k ap defann nan pral entèfere ak egzèsis sa a. Deyò tribinal la, plis pase 100 nan sipòtè lidè Exequiel Omboko Odero yo t ap chante louwanj. ak selebre desizyon tribinal la. Youn nan manm Legliz la te pale. Li te yon benediksyon nan lavi nou. Lè nou tande yo te arete l, nou pa t dòmi. Nou te fè jèn epi lapriyè jouk jounen jodi a. Nou te isit la depi nan kòmansman ka sa a. Mwen isit la malgre lapli yo. Mwen vrèman apresye desizyon tribinal la. Peyi sa a pral avanse kounye a. Ezekiel Odero te dezyèm pastè. Stella polis Kenyan te arete nan kad lanmò plis pase 100 moun ke yo te jwenn nan forè Shakahola nan mwa avril la. Premye pastè ki te arete nan dosye sa a, se pastè Mackenzie. Daprè yon disip li nan kad yon ankèt, pastè a te di li konnen mond lan ta pral fini 15 avril 2023 a e te mande disip li yo pou yo pa manje jiskaske yo mouri pou yo ka rankontre Jezi nan syèl la. Jeanty Augustin Junior, Washington, pou voa Kreyòl. Epi imigran yo kontinye ap rive nan vil ameriken yo ki sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik jiska yon semèn avan La Mezon Blanch anonse fen lwa sanitè Tit 42 a. Imigran sa yo ki gen plizyè mwa depi y ap. Tan nan Matamoros, o Meksik, rive nan yon estasyon otobis nan Burnsville, nan Eta Texas, yon semèn avan La Mezon Blanch mete fen nan lwa sanitè Tit 42 a jedi 11 me kap vini la. Imigran sa yo ki soti nan peyi diferan kouri kite peyi yo pou rezon ekonomik oubyen pwoblèm politik. ak move jesyon gouvènman an. Fristasyon imigran yo te ogmante apre yo pa t kapab gen aksè pou pran randevou nan aplikasyon cbp One nan pou vin mande azil sou fwontyè a. Imigran ki pèdi pasyans yo, tankou Venezuelyen Malcol Herrera, deside travèse flèv Rio Grande a. Yè mwen te o Meksik e jodi a mwen isit la, Ozetazini, gras avèk Granmèt la. Nou pa janm pèdi lafwa, men li difisil pou travèse flèv la. Nou wè fason yon moun mouri malgre yo di n li pa difisil pou travèse dlo a. Otobis yo ki te chaje avèk imigran te kòmanse rive nan estasyon otobis Boulva Entènasyonal la ke yo rele Ti Venezuela. Anpil pami yo rete nan zòn nan avèk espwa lòt manm fanmi yo ap rive nan pwochen otobis la. Andrea Rydnik, ko-fondatè òganizasyon Team Brownsville avèk lòt kòlèg li yo, travay 24 sou 24 pou asire l nouvo imigran yo gen tout sa yo bezwen pou siviv. Madan Rydnik kontinye pou di kantite imigran yo ogmante soti nan 125 chak jou pou rive a anviwon 900. Responsab la deklare, Mwen kwè pawòl la simaye ke yo kapab pa gen menm chans pou aplike pou azil jan yo te konn fè l lontan, konsa yo vwayaje avèk lide pito yo travèse jodi a avan li twò ta. Nou pale nan vil Kap Ayisyen kote Kote popilasyon an nan yon katye nan Okap e kangrennen, donk boule 2 prezime bandi nan moman plizyè sektè nan dezyèm vil peyi a ap ankouraje mouvman Bwa Kale a. Detay avèk jounalis Gérard Maxineau. Se nan mache Cluny nan vil Kap Ayisyen ke aktivis politik Fritz Gérald Vixama alyas Ali Jah tap mache fè sansibilizasyon kont prezans bandi nan dezyèm vil peyi a. Selon Alija, plizyè manm gang ame k ap kouri kite kapital la vin sere nan vil Okap. Gang yo anvayi Okap! Gang yo vin sere Okap! E n ap mande tout moun ki la k ap tande m, depi nou wè yon figi enkoni, depi nou wè moun nou pa konnen nan zòn nan, rele lapolis oubyen pa neglije ba yo sa yo merite. Fritz Gérald Vixama kwè jan l pase l pase. Fòk Ayiti jwenn stabilite l e l konte atake egalman moun k ap founi gang ame yo zam ak bal. Maten vandredi 5 me 2023 a, yon gwoup moun nan kafou Abatwa nan antre ès vil Kap-Ayisyen boule yon fanm ak yon gason ki t ap sikile a moto ki selon yo ta va 2 bandi k ap kouri kite Pòtoprens. Gérard Maxineau Cap-Haïtien pou Lavwadlamerik. Epi apèl ap lanse pou popilasyon an pa bay tèt yo jistis, pa boule moun yo, pa touye moun yo, si w sispèk yon moun li ta enplike oubyen li ta fè pati yon gang, enben pran l remèt li bay lapolis. Is, Nou prale nan eta Florid kote meri Miramar la remèt plizyè distenksyon avèk plizyè òganizasyon nan eritaj ayisyen an. Yon òganizasyon ayisyen te jwenn youn nan distenksyon sa yo, Abélard. Ayè mèkredi 3 me 2023 a nan Bwa Wood nan mèri vil Mirama a, majistra Wayne Messam ak komisyonè yo te onore omwen 15 an òganizasyon lekòl biznisman pou nou site sa yo sèlman, nan yon reyinyon òdinè komisyon minisipal ak komisyon chanb lan te òganize. Pami 15 enstitisyon sa yo, yon òganizasyon ayisyen ki gen pou sig li MABO, Miramar Asian American Residence Business Owner, ki gen nan tèt li Farah Laurieux, te resevwa yon Pou vis Chè Manbo a, Romana Petit Joseph, se yon lonè pou li pou mè vil Miramar lan, Wen nan Mecem, remèt a òganizasyon an yon pwoklamasyon e dedye jounen 3 me a jounen patrimwàn ayisyen. Nou santi ke jodi an se yon onè pou nou ke majistra vil la remèt nou yon pwoklamasyon, li fè yon pwoklamasyon kote ke li dedye mwad me an, mwa eritaj kiltirèl ayisyen. Se vrèman yon bagay ekstraòdinè pou nou e se yon fason pou li kapab rekonèt kontribisyon nou o nivo de kominote an paske nou se yon jenn asosyasyon men nou vrèman gen yon vizyon pou nou travay avèk rezidan yo ki ayisyen, ameriken, avèk moun ki gen biznis nan kominote a de fason aske pou nou kapab. grandi, avanse pou pi devan o nivo de kominote a. Depi nan lakou Florid, Jean Marc Hervé Abellard pou voa Kreyol. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pa mwen se Fouco nap kwaze demen maten 6 heures pou journal tout ayisyen konekte bizou bizou One love. M ranmase pakèt mwen Koz abitan pa mize lavil M prale Men Map kite w nan bra papa Bondje Paske se li menm sèl ki kapab proteje w ba w lavi ak lasante Bonjou bonswa tout moun Nap kwaze nan lòt videyo Orevwa.